Kimia oh gade ou t love yon foto mwen kimia banm non sèl m gade kisam wè la Armando avèk yon zanmi m te gen lontan m pa janm rankontre Camilo sa yap fè la kòmsi m wè yo ta gou shit mwen pral rele pou Sak pase m gen kelke jou la m pa wè ni my love ni Liky sa ou do regle si Toma te ka vin la menm misye te ka banm yon ide ki bò ye. Misye pi gran pase. Misye gen dwa direktè yon travay. M pa konnen mal. M ta al mande l travay. Epi m pran madanm li. Sa pa posib menm. Pito m pran madanm yon lòt moun m pa pran madanm pou lòt moun. W ap byen jwe wi patnè m. Ebyen baz mwen. Kenbe la baz. Ebyen e lè lòt patnè a vini. Sa son resinyòl. Cheri oh. Wi oh, Jesi. Fason kew ka edem se jis aksepte ke mwen menm ansanm avèw nap mache ansanm epi nou vin enjoy yon sa nan lavi. Waw! Men si menm kew dekontwole e nou jis ap pase e nou pa jis m pa konn ki pwoblèm mwen nou jis ap fè yon apèl ou jis retounen m panse son pwoblèm ou genyen sak fèm mandew kòman m ka edew. Eee eskize m m te gon pwoblèm m te gon pwoblèm vrèman wi Waww on pwoblèm on pwoblèm on pwoblèm yo te ban mwen nan matematik Ah bon ebyen se pa mwen menm ou tap chèche pou ede w dakò m pa vle sou jan sa Ok m te kite pwoblèm matematik la kounye a m ap pran pwoblèm pwa la m te jis strese kè m donk kounye a m vle pataje l ansanm avè w Ekout eee. Bon, m touve w trè deranjan ou ou vrèman kòmsi, m pa wè kòman m te ka adrese w nan se sans. M panse se yon pwoblèm ou te genyen plis ou kòman m te ka ede w se jis m jis trè prese. Sa depase yon pwoblèm. Eksplike mwa. Rezon. Depi lè ou vini anba a, ou entimide lespri m. So, Ou jis pa wè fason ke m te kapab adrese w, ke se depi le menm moman pou m te rele w. Kòman m ka ede w? Ou jis rele m, men ou pa di m kòman m ka ede w non. Sè w, m pa ka gen kontak telefòn? Non, sa rele pòtab ok, li pa pataje. Enbyen, ok, mèsi. Alò m espere ke. Mèt di w sa k pase? Gen pwoblèm ki plis pase pwoblèm fizik ou? Baz, pito se 12 pwoblèm chimi, fizik, matematik yo te ban mwen. Lap dim se banal zanmil. Bon m wè moun yo ta bo. Apre sa Li met ajenou nan pyew e kòmsi yon sen ye. Sak pi rèd la pitit nou pral sezi manmanm vin parèt. Sa manmanw fè l? Manmanm jourel. Manmanm dim metel deyò kòm yon chen manmanm metel deyò epi tou mwen menm manmanm bat mwen manmanm maltretem. Ou pa wont? M tèlman wont. Zanmim Limy, m te gen yon konsèy pou m te ba ou depi byen lontan sa. Si m te si m te ba ou li, sa te vle di m konsa e ò l mando m te ka pran nan men ou. Mwen m tap di ou, ou twò piti pou renmen. Gon gon moun kap tekel dèyè. Ou kwè sa senp pou Orlmando? Ou pa fè pou di sa, paske ou poko gen prèv nan men. M poko gen prèv? Li pa tap ka on on kitel subit konsa. Li kapab wi. Pa vre? Epa gason ki nyè yo. Oh oh. Mwen menm ko mwen menm konvèti. Mwen menm konvèti. M konvèti mwen menm. Ok salut fans mwen yo kijan nou ye mwen espere ke nou anfom mwen fè ti chita pale sa avek nou jodi a se paske gen anpil nan nou ki komanse gade video ki pa fin gade yo nou deja konn sa komansman video pa gen aksyon nou pa sipoze avanse video video a si dire 11 minit fin gadel epi gen anpil nan nou ki gade tou nou pa abone ak chanel la. Pa neglije fè sa abòne ak chanèl la eski nou pa ta renmen wèm yon bagay demen map mande pou nou abòne ak chanèl la like epi fè yon kòmantè fè yon kòmantè ki sa ou ta renmen gen nan video ok.